Pandan yon lòt bò gen moun ki nan kanaval kap enjoy yo, kap pran plezi yo malgre ensekirite a e pa sispann fè raj nan peyi Dayiti e nou menm bò isit sou kanal Pòl a TV lakay Ayiti pwen kòm nou ankò prezan poun kontinye Enfòme w sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Bon, jan nou te di l la, nan sa vin la a, bagay yo pa dous ditou paske lapolis lage manda damne dèyè majistra Lyankou a ki se Ducamel aka Camo ki li menm ta nan souse sosis ak gang nan Savyen, presizeman baz Gran Grif k ap dirije pa Luckson. Enben, jodi a la a Luckson fè dega Misye fè koze nan baz la paske gen divès trèt ke misye bezwen elimine nan baz la. Bon ann ale, enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, lapolis nan Okap Ayisyen touye chèf gang Blaze One. 4 pat dolaj, Blaze One mòtèlman blese e gen yon lòt bandi ke lapolis arete e genyen zam tou ke lapolis sezi. Enben pou kè n ap pale la a, Blaze One misye mòtèlman blese, ti mo sa anpil moun renmen l, Enben blezon la misye ale nan peyi san chapo depi se nan kesyon gang ou antre nan bandi ou antre e ou pap dire lontan pitit gasonm paske lapolis nan moman nap pale la vrèman detèmine malgre anpil moun ap plenyen yon lòt bò men yon lòt bò tou genyen anpil ti kout men kap fèt paske gen anpil bandi kap tonbe wi genyen kap arete genyen kap tonbe e genyen tou ki blese k chape poul yo Le cas de 3 bandi sa yo ki yo menm chape nan pakè son gwo koze. Antouka peyi dayiti bagay yo grav bagay yo grav. Ebyen medam e mesye nou pral envite w gen detay nan video sa konsènan sa kap pase doke nan vil okap ak nan pòtoprens epi nan depatman latibonit lan presizeman nan komin lyankou bagay yo pa dous menm. Pa dous pa dous ditou paske majistra Ducamel misye pouri depatman an paske li abitye pran lajan nan men baz Savyen an pou bay polisye yo manje e te gen yon polisye ki li menm te pete apse sa tout moun te sezi tande koze. Rete konekte bòn ekout tout moun nap tounen. Ebyen nou se nan menm dosye militè la E nou wè ke se yon pakèt bann jenn gason ki yo menm ki rantre nan zafè lame. Ebyen nou wè mesye sa yo se plis pwoblèm ke y ap bay paske nou raple n dènyèman te gen yon jenn ki li menm ki t al pran fòmasyon nan peyi Meksik ki li menm te tonbe e kote ke se zam ke misye li menm li te pran li rale pandan ke polis yo menm t ap travay yo te tire. Ebyen m panse ke ebyen fòk genyen. Sandail yon edikasyon ki fèt pou jèn sa yo paske nou wè se yon veritab pwoblèm kote ke nou bezwen mesye yo pou yo menm yo te kapab ale ede lapolis ebyen nou wè se pa sa ke mesye menm yo la pou yo fè e se plis dezòd paske lè w ap gade pou wè jèn militè sa e ki li menm ki sot la se 2 militè ki soti nan altekasyon e nan zòn Delma 33 kote youn tire sou lòt. Eben gen youn ki lopital eben lòt talibé m li sanse arive mouri. N ap rete nan menm kad dosye ensekirite k sanse ap domine aktyalite a, gen yon redoutab chèf de gang ki blese pandan operasyon polisyè epi lapolis arive arete youn. Eben komisè gouvènman Jiridiksyon e de ka la Mèt Ronald Richemond ki pwosede avèk arestasyon e di nome ebyen ka na Mawon ebyen e yè dimanch 19 fevriye 2023 ebyen misye yo te apreyande li nan lokalite e ke yo rele Pon e Salomon ebyen prezime bandi sa a li menm li sòti blese ebyen nap di w ke pandan echanj de tir ansanm avèk ajan polis e nasyonal e dayiti yo ki afekte o nivo de pakè e jiridiksyon an. Mesye Lomet e Richemond ki li menm ki te fè yon deklarasyon ansanm avèk jounalis yo kote ke li menm li t ap di ke mesye sa yo menm yo pran yo e yo spesyalize yo nan kad brakaj, vòl de veyiki, asasina epi detansyon zam ilegal ebyen kote ke li menm li di onivo de jiridiksyon an. Yo menm yap veye e tout e kalite bandi ki yo menm ki se lanse pou bay pwoblèm ansanm avèk e popilasyon ebyen o nivo de zòn okay ebyen nap di w e yo pale tou mesye yo nan e asasina detansyon ilegal dam afe asosyasyon de malfetè ebyen chèf pake a di e yo atann enpasyamman retablisman danjere kana mawon e ki li menm ki ap resevwa pou kounya swen. e ka li nesesite nan yon sant ospitalye e byen kana mawon se e nan yon lopital li ye paske misye la e lapolis te arive bay misye e e kout e misye pran bal e byen nap do ke e byen misye se yon gwo chèf gang e byen o nivo de okay nap rete nan menm kad dosye ensekirite sa k sanse ap ravaje e peyi dayiti. Ayiti, ebyen anpil moun nan popilasyon an yo menm yo mande sa kap pase konsa. Ebyen nan Nò tou genyen yon gwo gwo gwo operasyon tou e lapolis ap mennen nan kad tònad 1 ke lapolis li menm li sanse lanse. Ebyen nan depatman Nò a gen yon danjere kriminèl ki abati epi yon lòt apreyande epi gen yon zam e few e sezi pa lapolis nasyonal dayiti. Ebyen nap di w ke o nivo de ensekirite a genyen bandi notoire e ke yo rele Black John ebyen misye li menm li mòtèlman blese ebyen nan echanj de ti avèk lapolis ebyen nan aprè midi dimanch 19 fevriye 2023 o nivo di katye Sent Filomèn nan depatman e nò peyi Dayiti ebyen misye te an posesyon li yon revòlvè de kalib e 38 ebyen pandan operasyon ki te mennen pa fòs de lòd yo. Wilson Jean, aje de 23 zan, ki se manm gang dirije pa Ti Pòtoprens, ensi koni, a ete egalman apreyande. Ebyen, lè nome Ti Pòtoprens, Caderson e Blaze One, ensi koni, son enplike dan plizyè, ebyen, ka e dan plizyè meurt de balle. e pa bal, de vòl e asosyasyon de malfetè. Eben Can avèk lòt endividi sa ki te akonpanye l yo, eben yo te echape e kote ke chèf gang ti Pòtoprens, eben prezantman, eben Wilson Jean ki plase an gadavi an atandan suit jidisyè nesesè. E n ap fè w konnen ke lapolis li menm li rann li sou lè lye aprè ke yo te vin enfòme yo prezans, eben malfra sa yo nan sant Filomèn. ebyen nan kad yon reyinyon ke yo menm yo tap fè ebyen o nivo de zòn sila. Nap rapouswiv toujou nan menm kad dosye sa yo k sanse ap fè la une de l'actualité ebyen nou prale rapido presto ebyen nan depatman latibonit ebyen nan depatman latibonit ebyen kote ke genyen gwoup gang ame yo ki yo menm ki sanse ap terorize popilasyon an. Ebyen nap di w o nivo de kokorat san ras ebyen yè kote ke te genyen e machin ki tap soti sendomeng ebyen yo menm yo te soti e sou wout nasyonal la ebyen yo arive e kidnape anpil moun kote mesye ap mande anpil lajan ebyen nap di w ke aktyèlman la e genyen tou bandi e o nivo de zòn e e e e. E Savyen yo ki yo menm ki pran eben zòn e Kano e zòn Kano eben se zòn sa yo menm yo pran o nivo de komin dè Vèrèt kote ke yo menm nan zòn Ponparino eben se la ke bandi yo menm yo sanse ap opere kote genyen e yon ti bis ki te gen plis pase 16 moun eben mesye yo pran ni eben n ap do ke moun Tirè Latibonit yo menm yo mande ansanm avèk e direktè nouvo direktè depatmantal la pou yon cha blende eben cha sa ap pèmèt ke mesye yo menm yo p ap kapab rantre. e pou y al fè dezòd sa yo, kote ke moun nan ti rivyè latibonit oblije paske yo fatige tou, yo sot fè anpil tan la kote ke moun yo t ap demele yo pou yo wè kòman yo kapab kwape bandi yo puiske bandi yo vin sèvi avèk wout sa pou yo pase ebyen popilasyon an ki li menm ki pa gen anyen nan men li ebyen polisye yo ki yo menm depi byen dè jou la tout polisye yo fèmen komisarya o nivo de ti rivyè de latibonit komisarya lyankou fèmen komisarya vèrèt dezame Ebyen polisye sa yo dezète. Nou panse ke fòk nouvo direktè depatmantal lapolis la li menm li kapab pran yon dispozisyon ebyen pou yo menm yo kapab fini ansanm avèk dosye sa yo. N ap rale rapido presto ebyen nou pral fè yon deklè e kantè de deklarasyon paske nou konnen ke gen yon lis ki ap simaye e sou zafè moun yo ta di ki yo menm yo fè pati de gang. Ebyen n ap di ke moun yo ebyen jounalis yo yo menm yo gen misyon pou yo kapab bay. enfòmasyon ebyen lè ke gen yon moun li menm ki gen yon enfòmasyon ki pa fèl plezi ebyen se yon dwa ke li menm li genyen poul kapab rele ebyen nou pral koute deklarasyon youn nan moun ke nonl site nan lis ke nou te bay yè la misye rele Telijèn Erold kote ke Telijèn li menm. e li ta pote yon demanti sou lis non an, li di ke li menm yo ta di ke li ta avèk Esaïe tap pote zafè minisyon, ebyen misye di li menm se koupon nan zòn lakay li ke li menm li ye, se biznis ke lap fè, li gen dwa se moun ki pa vle wè li, misye di okontrè menm li menm li viktim anba gwoup gang nan. Ebyen ann ale Jimmy pou nal fè moun yo tande deklarasyon paske o nivo de moun afè bon TV nou menm nou la poun kapab bay enfòmasyon epi moun yo tou yo gen dwa de repons. Ebyen nou pral koutel ebyen lòt moun yo tou ke nou bay lis non yo si ou menm ou konnen ke ou inosan ke non ou pa ladann ebyen ou gen yon dwa pou ou menm ou rele nou epi ou lage deklarasyon ebyen nap pase pou ou nou pral fè w koute deklarasyon Telijèn Erold ki ta demanti enfòmasyon ke moun nan zòn yo ta mete non li e nan lis li di ke si li menm li te nan zafè gwoup gang Savyen ebyen li menm li tap kite zòn nan okontrè menm li genyen 3 mwa Paske gen anpil moun Jimmy o nivo de komin sa yo gen pwoblèm yo dwe labank yo paka peye paske biznis yo paka mache se gwoup bandi sa vyen yo ki yo menm ki ap teworize popilasyon ann al koute deklarasyon ebyen Tellijèn Erold ki li menm ki tap pale nan mikwo Pradel Alexandre ann koute l. Vwala vwala nap envite w tande ekstrè sa a ben an menm tan tou medam mesye bandi an li menm Li pa tap jann di ke nonl t sou lis la, li pa tap jann di ke se vre, paske nou konn mesye sa yo se odasye yo ye. Ayiti tout moun ap fè krim, tout moun nan tout vye bagay, men yo toujou inosan, yo toujou inosan, tout moun konn sa deja. Men brèf, e an menm tan tou nap di ke avan ke nou mete non yon moun nan yon lis, asiren ke nou gen nou gen prèv ke moun sa te nan bagay la, se kòmsi nou gen foto, nou gen videyo, nou konnen ke moun nan ladan tout bon, paske jan nou dil. Li pa jis pou ta mete non yon moun etan done ke moun nan pa ladan. Men, medam mesye ant mwen epi ou menm, nan peyi sa, tout moun inosan. Vwala. Bonswa Mesye Pradel Alexandre mwen espere w anfòm mwen voye voice sa ba ou pou m demanti yon yon voice m tande kap sikile sou chanèl YouTube ou m tande se vwa w k ap di kote ke yo site non Erol Tilijèn kòm yon moun swadizan ki te nan pote bal bay bandi sou motosiklèt. Mwen demanti sa ak tout nanm mwen, ak tout fòs mwen. Mwen se timoun Koupon, m se pitit Estavyen Bòkò. E tout moun Doda rekonèt mwen trè byen. M kwè gen yon ensidan ki te pase kote yon pakèt jèn gason pèdi lavi yo. Mwen ret kwè sim te yon nan moun ki tap pot katouch yo ale depi nan demen si Dye ve nonm tap site epi nonm tap pran lari e se ti moun sa yo gen fanmi jèn gason sa yo k pèdi lavi yo m kwè avèk fanmi yo m patap ka ret nan zòn nan dayè chak jou m leve m chita nan biznis mwen m ouvè nan dan koupon mwen demanti sa ak tout fòs mwen ti gwoup moun ki chita nan zòn piwo yo la k pa byen avèm yo ki gen ti pwoblèm pa yo avè m pase mwen m pa gen pwoblèm ak moun ki swadizan fè yon lòt lis apre lis tout pèp la te jwenn moun ki te nan konivans se sa yo di ki te nan konivans avèk gang yo pibliye non yo jodi a gon lòt moun ki ekri yon bagay li foure non m ladann li santi lis la pat byen fèt li santi fò non m ta ladann mwen demanti sa paske se pa jodi a bagay la pase si mwen m te sou moto avèk sak bal pou m te pot bay gang m kwè moun doda tout moun konnen m Sa te pase dans la soirée de men nonm tap pran lari. Mwen demanti sa. E m se yon viktim nan zòn nan. A 6 zè mwen kite lakay mwen. Mwen te pase moute Alveret. Map tounen nan 9 è. Yo pran machin mwen la kafou 2 chapèl. Ok. Mwen demanti sa. Erol Erol Telijèn pa nan gang. Mwen demanti sa. M pat sou moto tap kot katouch epi non moun yo di m te sou moto avèl la m pa rekonèt li sa se manti. Vwala e medam mesye vwala e byen jan nou dil e nou espere ke moun ki moun ki fè lis lan pa bliye lis sa pa gen anyen avwa avèk chanèl moun afè bon TV se pa nou menm ki fè lis lis lan vin jwenn nou nou menm nou pibliye l se travay nou men an menm tan e nou espere ke pa gen paspouki sa vle di ke mete moun tout bon ki nan vye zafè pi an menm tan tou medam mesye popilasyon an Nou rive nan yon faz la, nou konn gang yo, nou konn bandi yo, filme yo pou nou, filme yo pou nou kapab difize yo pou nou. Paske jodi a la nou pa p aksepte, tout moun inosan nan peyi an. Ariel san lè di li inosan la wi. Ariel san lè di li inosan. Wi Pradel, an nou avanse. Wi nap avanse nan menm kad enfòmasyon yo, bandi yo ki yo menm ki ap fè la une de l'actualité nan peyi sa mezanmi nou pa konnen. Nan kisa n pran la ebyen nan minit pèk ke nap pale la ebyen Jimmy e genyen bandi savyen yo ki abiye an inifòm udmo udmo yo te touye yo ebyen bandi yo tèlman alèz bon m pa konnen ki wòl e bon direktè depatmantal polis la yo fèk mete la misye poko bay nou anyen e nap di w pas gran grif yo sot pran 2 ti bis 2 ti yas ebyen nan zòn pon pa remon ebyen nan komin vèrèt ebyen bandi yo te abò yon forener e nwa ebyen yo te abiye ak inifòm udmo yo te touye yo. Ebyen popilasyon mande avèk Ariel Henry. Ebyen direktè polis nasyonal Ayiti a, ebyen yo di moun Tirivye ak Lyankou Vèrèt yo pa kapab ankò. Ebyen DDA, Direktè Depatmantal Lapolis la, ebyen Godson Goodson Roger Jeune, ebyen popilasyon ba Latibonit la vle konnen ki misyon ou genyen ebyen kòm nouvo responsab polis nan depatman Latibonit la. Gwo midi zwazo gran grif yo bèk fè yo, yo ap kidnape. E moun nan komin Vèrèt, ebyen se nan bouk Tirivyè yo pase avèk yo pou yo menm yo kapab desann Alisavyen ak nan Palmis, ebyen popilasyon Riv Atibonisyen nan pa kab ale, yo san defans, èske lapolis pa gen misyon pou l pwoteje e moun ki nan komin Tirivyè Latibonit, Lyankou avèk Vèrèt, èske se wout nasyonal la sèlman ki merite e prezans lapolis, ebyen n ap di w ke nan minit ke n ap pale la baz Gran Riv, baz yo tèlman alèz, mesye yo gen men inifòm udmo. Ebyen malgre ke gen yon nouvo direktè ki la bon m pa konnen ki wòl direktè a li menm paske anpil moun di ke yo pa konprann malgre yo te mande direksyon depatmantal pou ta ba ba yo sa n ta rele materyèl ebyen gen yon blende ki la e n panse ke si yo te pran blende a mete l sou zòn Vèrèt ebyen popilasyon ta plizoumwen kote ke bandi yo se mache y ap mache kidnape moun yo gen tout bagay y ap pase la ebyen se yo menm ki okipe men kounye a yo gen inifòm nan minit sa yo gen inifòm udmo sou yo. E yo menm yo ap opere anba je direktè depatmantal lapolis la Groudson Jeune ke anpil moun di yo pa konprann sa kap pase la. E mesye yo fèk monte yo ta fon aksyon pa gen okenn aksyon ki fèt kote ke e mesye yo lib ebyen e ou pa santi anyen ok nou dakò ke nap di fò yo voye materyèl men mezanmi e polisye yo yo gen pou yo touche lajan yo. Epi poukisa ke yo pa pran cha blende a ebyen pou yo ta metel ebyen o nivo de zòn sa a lè sa a li tap pèmèt ke bandi yo menm yo pa kab opere ebyen on moun pa ka soti de pòtoprens pou pase nan zòn sa a mezanmi son veritab veritab pwoblèm ki genyen ebyen anpil moun mande kisa ke otorite yo menm yo deside fè ansanm avèk popilasyon an ebyen se pa sèlman e mesye sa yo ki sanse e lib konsa. Ebyen nou genyen wout nasyonal la li menm ki tranze lib, ebyen kote ke genyen gwoup kokorat san ras yo menm ki ap kidnape moun, e gwo midi mesye yo tèlman alèz yo te arive okipe espas la. Jodi a tou fòk nou di gen moun nan popilasyon ki te kòmanse ap barikade ebyen. Nasyonal la ebyen m panse ke moun yo di si e gouvènman pa di anyen ebyen yo menm se konsa y ap fè l fòk nou di ke genyen anpil moun ki sanse e viktim moun yo pa gen lajan y ap mande moun yo gwo kòb paske bandi yo di yo menm e se e leta ki e pèmèt yo menm yo e fonksyone kote ke yo menm yo sanse an konivans avèk otorite yo yo jwenn zam yo jwenn tout bagay yo alèz. Eben nou te tande deklarasyon premye minis la Doktè Ariel Henry di sanksyon ki pran kont moun kap finanse gang yo an Ayiti ede gouvènman l lan eben selon li sa fè sitiyasyon an chanje sou teren an men li di l pa gen anyen pou wè a sa eben se pa